Tvlakayhaiti.com Jodi an se vandredi 30 septanm 2022 Anpil enfòmasyon, gwo nouvèl, aktyalite ke nou pote pou ou men avan tou N ap di mèsi ak tout zanmi konpatriyòt nou yo ki toujou rete konekte sou kanal sa Ebyen medam e mesye nap diw ke aprè Magalie Habitant fin pase move moman anba men militan konbatan nan manifestasyon ki tap fèt yè a, jodi a ankò yn fwa Magalie repale e Magalie akize ebyen e konplètman phtk avèk SDP ki ta voye asasinel nan manifestasyon sa gen divès militan ki te gen gwo ponya nan men yo gwo pik Gwo wòch nan men yo kase tèt Magalie, Magalie blese sa w tande a la, deblozay pete se bon pwochen l ki sove avè l. Nou pral envite w gen detay. Dosye ensekirite a nan peyi Dayiti, peyi Lèzetazini presizeman e doke otorite chinwaz yo ki yo menm mande avèk Nasyonzini pou bay e doke nan jou k ap vini yo la a lis gang, lis òm politik, lis boujwa an Ayiti ki yo menm. responsab nan finanse gang, nan finanse ensekirite k ap vale teren depwi pase plizyè lane nan peyi Dayiti ki mete popilasyon ayisyèn nan ebyen nan yon movèz kondisyon n ap di w ke genyen Louko Dezi tou ebyen selon sa l fè konnen non l ta sanse figire nan lis sa a e non Pyè Esperans ta sanse figire tou. Nan menm lis sa a kòm moun ki yo menm enplike nan dosye ensekirite a nan peyi èske Louko dil pou di oubyen tou èske se verite oubyen son fason pou Louko ka limen pwojektè a sou li li lè n konnen nèg sa yo anpil fwa se gwo vwa e doki voye monte men èske tout bon vre ke non Louko ta pami lis sa ta fè e doki pami non moun ki ta nan lis sa a nou pa konnen nou pral envite ou tande plis detay. Lapolis bale wouze Jenèf! Nou konnen depi kèlke jou la a Jenèf bloke santral Vare a kidonk lapolis kanpe lwen pa gen pwoche men nap diw ke se byen konte mal kalkile paske idmo simo nèg sa yo mete bagay nan men Jenèf gen plizyè sòlda ki tonbe. Nou pral envite ou an gen plis detay anndan video sa ou sou kanal paw la tvlakayhaiti.com Bon debut weekend tout moun rete konekte nap tounen pou yon pwochèn video. Di ke depi sanse 3 jou je 9 vi a poul boukannen ap siye li ale baz simo e m te lanse alèt lan paske lè m pale m pale swivan enfòmasyon ke m gen sa di lè m pale n pa pran sa m di a o serye dezole men m pale swivan enfòmasyon m gen m te mande yè nan emisyon pou frantz elbe deje polis lan pou l ranfòse baz Simo anba a, paske se vre gen anpil polisye ki nan move zafè, e pandan map pale la map ankete sou klak. Rete branche, rete branche, pandan map pale la, paske nou pa nan dezòd ak moun. Koman Simo nan baz li, materyèl Simo pral fè djòb prive, polisye pa ka jwenn dokiman, materyèl a sifizan pou yo fonksyone. Mwen ap ankete, pa enkyete n. Paske se yon kout men n ap bay peyi a. Nèg yo atake baz Simo plizyè fwa. Talè a la sot gen yon pil kout bal k ap tire ba Dèlma. Men se lapolis avèk G9. Nèg yo atake baz Simo, Simo riposte. M di n ke lapolis ka batay se volonte k pa genyen. E se si volonte politik. E ta sanble gen plizyè nèg ki pran ti bagay nan men yo. Nan kan G9 la. Rete branche na vin a tout detay pou. Ok. Pa enkyete. Na vin a tout detay paske peyi sa m din son peyi difisil liye. Sa di si nap denonse vagabon, gon seri de neg an dan polis la fok nou komanse pa denonse yo. E nap mande la polis. Se paske gen pil polisye ki nan move zafè wi. Gen de twa simo ki te fin ak dosye pou l boukannen an deja wi. Se ankò wo kòmandman polis la wi ki kraze pwojè ajan yo wi. Lè nèg yo te asasinen yon ajan nan ang Dèlma anndan sou Dèlma 2 a. 8 grenn simo sèlman debake nan fyèf pou l boukannen. Yo destabilize misye, depatcha l, boule tout sa l gen anndan, eklate misye wi. Nèg yo tabli baz yo anndan wi. O komandman polis la wi, rele nèg yo fè yo sòti wi. Epi misye retounen pi fò. Premye aksyon li vin fè, pwiske kounye a li pa gen kay, li vòlò yon kay, yon prèt t ap dòmi ladan l, ki bay an fas li ant 4 epi 6. Epi ou wè moun ki pa konprann anyen nan anyen k ap vin vann ou pou l boukannen pou bon moun. Moun sa yo pa bon moun tou. E move, e move je yo ye, yo pa fin bon moun. Tande byen. Ebyen, lapolis frape G9 pandan nap pale la simo la polis je 9 m swete ke yo ranfòse nèg simo yo anba pase dosye je 9 sa poul boukannen misye bay moun tròp pwoblèm nan lèl la li pa nòmal. Kòman w leve maten an madam abitan kòman w leve. Mwen leve ke m ta kouri ou konnen lè map kouri a mwen tonbe mwen gen bò ponyèt mwen ki grave paske m kouri anpil m wè sa non m wè sa m baw kou klòch mwen kouri anpil non pye w bon pye w bon anpil pye w bon anpil si ke m pat kouri louko frèm zantray mwen jodi a Magalie tap defen m wè sa paske yo te vini pou yo asasine m pou yo te mete l sou do pou yo di se pèp louko banm diw cheri si se te pèp yon manifestasyon gen dè milye dè milye moun ladann Ou patap ka soti tou Ou patap ka soti si se pèp m pral baw byen louko son manifestasyon map swiv paskem pat al nan manifestasyon mwen gen kèk mesye petyonvil yo ke Adrien yon pakèt lòt Si te gon bagay ki tap rivem depi devan legliz senpyè lè yap moute jivena tap gon bagay ki tap rivem mwen fè pakou a manif lan mwen rive devan oasis avèl pagen anyen mwen fè petion vil avèl lè yo rive devan ona yo tire sou yo mwen la pagen anyen k rivem manifestasyon vin ap pase ap desann delma Yo tire, yo voye wòch sou yo desann Dèlma adwat. Mwen desann Dèlma. Yo antre nan 62, mwen vire, m al rankontre yo, m al ret tann yo Petyonvil. M al pran yo depi devan ansyen Ayitel la. Si se de moun, si se pèp ki t ap ki t ap agrese m, depi lè sa a pèp la t ap kouvri m. Louko m pa kache di w, mwen moun ki sove m yo, mwen gen. 4 jèn ki te sovem se yo ki pran tout kontwòs yo pou mwen kem pa rekonèt yo. Wi mwen wè sa, mwen wè sa anpil. Mwen pa rekonèt yo. Kòman msye rele ankò a? Alò se baz Belvedere, se konsa m mete sou telefòn mwen. Sou fòm sensèman. Kòman? Sensèman frèm, moun ki te vini yo, yo pat vini pou m te viv. Ok, se vre. Yo te vin asasinen m. Se vre. Ou wè gen ladan yo m pa konnen, yo te vin pou asasinen m. Men. M pap, mwen konnen yo. Mwen pap fè vyolans. Mwen pa gen anyen ke mwen pap tire revanj. Paske si Bondye ka mete m an vi jodi a, se pa revanj pou m vin tire. Trè byen. Paske mwen abite Petyonvil. Premye kote m abite nan vi m Petyonvil, se te bò Oasis. M potko nan pòs, m potko Magali. Lè m vin pran endepandans pa m, mwen genyen 25 an depi ke m abite Petyonvil. Lè m sot Petyonvil, mwen monte Pèleren 5. Lè m fini m monte Laboul 10. M prèske pase tout zòn yo, paske se pa pandan ke m te nan pòs ke m te vin nan Petyonvil. Sa k fèt la, ke ki pase nan Petyonvil, se kèlke grenn militan ke ki soti nan sdp, ki sòti e pe sòti nan phtk ke yo te gen yon misyon byen detèmine pou yo te asasinen m, avèk pouvwa pou yo asasinen m, ke se pa sa pou fè ke pou m ap enkriminen tout militan Petyonvil. Paske sa ki fèt la se pa vrèman ke, pandan m ap di sa gen anpil militan Petyonvil ki kriye, Jogèl kriye, Pierre Antoine, y ap rele m ap kriye. Tout mesye yo ap relem pou sak pa fèt la. Men madam abitan gon pwoblèm paske sa fè 2 fwa ke atake w nan manifestasyon. Donk gon pwoblèm. Wap dakò avèk mwen. Mesye kap atake m deja yo se on ekip ti mesye channmas ke yo te ba yo yon misyon. Jodi a ti mesye channmas sa yo, yo se zanmi m. Yo vin apiye m. Paske mwen menm mwen pa t fèt pou m te tire revanj. Lè yo te ekri m, mwen gen tout bagay la ke yo mande m eskiz pou sa k te fèt la. Yo pale avè m, yo moute Pèsonvil, mwen chita, mwen dyaloge avè yo. Kounya yo vin zanmi m. Bon m di w, Louko frè m, gen yon ekip moun ki egri de mwen kòm yon pitit sòyèt, ki goumen anpil pou m fè Magalie Habitant ke m ye jodi a. Manman m son pitit sòyèt mwen e mwen di tout moun ke mwen leve anndan ministyè dè finans lè sa tout ministyè yo t ansanm ki arive jodi a la ki vin sa m ye a gon pakèt moun ban m di w Louko cheri se pa kounye a yo egri de mwen gon ekip ki te toujou egri de mwen depi sou prezidan Jovenel Moïse pou jiska mentnan. Wi men poukisa poukisa phtk ta gen pwoblèm avèk ou la? Paske yo di ke mwen. Trayi yo. Ok. Ma pa piye tout sa ke Moise. Non, non, non, men trayi yo, ekoute Magalie, trayi yo nan ki sans paske Ariel Henry kanmenm phtk anndan pouvwa Ariel Henry a. Tande nan ki sans kem trayi. Mwen trayi, m al fè alyans avèk senatè Youri Latòti. Ok. M pran Arnel Belizè kòm mari m. Ok. Ke mwen vin fè alyans ke m ap sipòte tout manifestasyon ke Moise Jean Charles fè. Bon m di moun yo byen, pou listwa e pou laverite, ke Magalie Habitant pa t janm phtk. Mwen te nan Moïse Jean. Mande pou BINUH kominike yo sou moun an fèt ke BINUH idantifye ki se gang, egalman moun k ap finanse de gang. Yè ankò m pale de lis lan. Poukisa ke mwen pale de lis lan yè? Paske jisteman gen enfòmasyon k ap vin jwenn nou menm isi a nan Maten deba. Gen de moun la ki deja pwente di dwa yon moun tankou Pierre Esperance du rnddh ki ta kwè ke Pierre Esperance t ap ta ka travay, bon mwen di ta ka travay, pou ta soumèt de li sanba anba Pou ta mete dè non dè moun ke petèt li menm li gen pwoblèm avèk yo, pou ta di moun sa yo se dè bandi oubyen dè moun k ap finanse bandi. E m te di yè maten, Ayiti nou deja lèd deja devan blan, devan entènasyonal la, nou lèd deja. Dayè le dènye diskou di ministre dè zafè etranjè e dè kilt, mesye Jean Victor Généus, li dezabiye gouvènman an, li anbarase Ariel Henry e li dezabiye peyi a. Li fini Ayiti nèt. Paske nan moman kote ke gen 2 peyi kap òganize yo pou yo pote soutyan Ayiti, 2 peyi jodi a ki ale jiska tribin Nasyonzini pou pou fon pledwaye pou Ayiti, 2 peyi tankou Larisi, 2 peyi tankou Repiblik Dominikèn, byen ke se afè lap regle. Epi pou ou menm ki se minis afè etranjè peyi a pou di ke tout bagay globalman sou kontwòl. Donk nou trè lèd. Nan dosye lis la, mesye dam k ap pale de lis yo, mesye dam ki panse ke nou ka mete dè non dè moun nan lis swadizan yo se gang kriminèl oubyen k ap finanse gang e kriminèl nan peyi a, fò n fè trè atansyon pou n pa parèt lèd. Sonje Louko deside di n sa. Paske entènasyonal deja genyen tout lis sa deja, li gen lis sa deja, madam mesye. Piga n panse ke komsi entènasyonal la pa gen lis la. Li gen yo gen lis la deja. Nasyon zini gen lis la deja. La Russie gen lis la deja. La Chine gen lis la deja. Li bezwen wè jiska nivo koken nou. Donk fò nou fè trè atansyon pou l pa tounen kont nou. Paske enfòmasyon vè maten ta tout. Maten an byen bonè mwen resevwa yon kout fil. Epi e zòrèy m etone m tande ke y ap mete Louko Dezi nan lis. O mè papa. Ou menm. Y ap mete Louko Dezi nan lis de moun kòmsi kòm teworis. Bon mezanmi bon bagay sa menm sil ta rive devan Bondye Bondye pa pral fè anpil tan poul poul fè jijman sa non mesye atansyon pa fèm kado ankò Se pa Bondye pou te pran kòm egzanp monchè e pou di sil rive devan satan Devan satan paske Bondye Kòrèk mesye Bondye non men Bondye se li ki kreye tout bagay ki konn tout bagay Bondye la ansanm avèk nou Bondye patou Kòrèk donk Bondye menm si ekoute madam mesye nèg yo pa pran chans Bondye menm si non Louko Dèzi ta rive nan yon lis de kriminèl ou de kidnapè oubyen de de de bandi ou byen de gang devan satan wi bon m pap ban nou manti satan di non retire bagay sa mesye paske sa li pa sanble louko e tout moun konnen ke m pa janm ankouraje kesyon gang avèk e e e bandi kriminèl kidnapè nan peyi nan emisyon maten deba ni mwen m pèsonèlman tou nan lavi pèsonèl mwen jamè M pa gen oken kontak a oken bandi, oken nèg ki nan kesyon kesyon kriminalite nan peyi a. Tout moun konn sa madan mesye. Donk vle asosye m a sa m pap ba nou manti se yon kado n ap fè m. E asire m mesye pou n fè m kado a byen e vrèman byen. Ok, donk m panse ke la se sera mechan de votre part si pa egzanp nou t ap itilize a sa pou nou mete de moun nan peyi a. Of course m pa t janm di. Li gen dwa pèmèt aske gen yon seri de moun ki pa t pote atansyon a ou menm epi yo vin. Pote atansyon ak bagay. Paske se souvan yon moun ka toujou fè yon bagay konn se mal la fò epi pase pou byen. Ok bon antouka kòm mwen di n sa fò n fè trè atansyon e nan dosye lis sa a dosye sa a poko fèmen non sou tap maten deba ok paske nou menm tou nan emisyon maten deba donke nou gen ankèt pa nou nap mennen tou la nan maten deba paske nou pral asire n ke lè lis la fini nou pral skrine chak grenn non epi chèche enfòmasyon sou chak moun sa yo pou n konnen efektivman eske nou menm bò kote pa nou nan laprès nou kapab di moun sa li fè pati de gang oubyen lap finanse gang oubyen li pa nan gang sa ekstrèm enpòtan men sèl bagay ke m konnen m konnen ke batay ki la son batay ki sere anpil. M konnen gen de moun nan gouvènman ki pa renmen pozisyon ke m gen la jodi a. Bay ki gade yo. Men sa ap fèk gade nou. Bay ki gade yo. A wi, sa ap fèk gade nou. E dayè tou sa m di nan Maten Deba, petèt ki pa fè gouvènman plezi, èske se manti m ap bay? Paske èske analiz ke m fè yo, èske se manti m ap bay? Dayè, analiz ke m fè isi a nan Maten Deba, èske lòt lidè politik pa repete yo? Li ka petèt se nou menm ki ouvè zye. lòt lidè politik yo sou de sijè ke n debat isi a nan emisyon Atè Deba, yo gendwa pa t wè an fèt de analiz sou tèl ou tèl sitiyasyon. Epi se Atè Deba ki ouvri zye yo donk sou analiz sa yo. Ok. Men nou menm isi ankò mwen di n, nou pa nan voye monte. Dayè, m klè mwen di w ke men ki pozisyon ke m genyen e men ki rezon ki fè ke m gen pozisyon sa a. Paske mwen m ap goumen jiskaske m pa kapab ankò pou peyi sa a li evite yon okipasyon. E la a, m ap tou antre nan sijè a la maten maten la tout, Ayiti politik, qu'est-ce qui pourra se passer avant le 17 octobre 2022? Irons-nous vers une occupation si les acteurs politiques haïtiens ne s'entendent pas? Pè Maten. Alò, sa se youn nan pi gwo analiz yon moun ka fè koulye a la. Mètnan, Gon bagay ou renmen di, ou wè se li menm m pral pran. Ou renmen di ke n ap travay pou yon okipasyon. Ou pa konn di sa? M toujou di sa wi trè byen. Poukisa? Ou chanje m konn pa dakò. Kòrèk. Poukisa m gen pozisyon sa fè mwen tèt anti paske mwen wè m wè okipasyon ap vini. E jodi a m gen pozisyon sa paske madan mesye si n ka goumen pou n evite peyi a pran okipasyon ke n goumen. Se ma position e se chak jou mwen di l nan maten deba, efektivman ou pat konn dakò. Non m pat konn paske m wè m te pran l kòmsi ou ka ankouraje yon bagay tou. Trè byen. Men jodi a ou wè m apral m apral se sa m ap gade. Ok. Sa w te konn di a. Louko, okipasyon pa fèt konsa. Yeah. Yon peyi gen dwa eksite w. pou bal mwayen poul fè okipasyon. Yeah trè byen pou bal pou bal espas kote poul pase. Se kankou banm banm pran banm pran yon egzanp fanm ki vle mete w nan prizon. Li pwovoke w. Li pwovoke w. Yeah trè byen. Li pwovoke w menm pou ka antre anba figi l oubyen pou bal yon kalòt epi poul pran w. Poul ka pran w trè byen. Kòrèk. Trè byen. Men se nan prizon li te vle mete w wi. Epi bagay la pase. Donk. Wa okipe l. Non, depi ou bay kalòt la, monchè, lapolis te gentan tou prè. Wi, tou prè. Sa vle di ke li tou pran w. Trè byen. M panse ke. Li sou meprize. Si w gade okipasyon ki fèt deja, te toujou gon ensitasyon. Te toujou gon ensitasyon. Trè byen. Toujou gon pretèks. Trè byen. Fòk pretèks la klè. Wi. Ekoute, fòk ou pran, alò, mwen menm m oblije. Al tande sa w te konn di yo epi m gade phtk. M gade pre anfen travay phtk depi 2010, 2011. Epi m ap gade phtk. M ap gade moun ki abitye responsab. M wè yon sèl kote epi m ap gade chwa yo. Esou wè sa m vle di w la? M ap gade chwa yo. epi m di men sa Louko di a renmen di a e pa e pa nou gen yon pakèt ayisyen k ap travay pou sa rive Ebyen men se vre Ekoute Ayisyen k ap travay pou sa rive se pa envolontèman y ap travay yo vin gen enterè menm pou sa rive Enterè dirèk Paske lòske peyi an antre nan grangou tout bon. Kòrèk. Pèp lan prè rele li vle mache chwazi e dwate moun ki pèmèt li grangou konsa. Li kòmanse wè klè. Donk sa vle di ka gon soulèvman. Kòrèk. A non. Soulèvman an louko lè genyen l enben moun menm ki gen enterè nan peyi a deja e ki wè ke popilasyon ka vin pran l, enben kounye a li vin gen enterè pou okipasyon. N tap pale avè w de sa dènyèman la. Paske enterè a se premye bagay li fè. Paske l pap pèdi. Li pap pèdi. Li pap pèdi. Paske lòske okipasyon an vin fèt, fòk mwen di w ke. Enperyalis la pap vin la oubyen blan an pap vin la. Malòmè se konprann analiz pè Mètèndan tout sa byen. Se pa kay moun site solèy la li pral siveye. Non moun sa deja pini deja. Deja li pini deja. A moun sa deja pa ladan. Mètnan fòk li vini sekirize moun ki gen kòb yo. Kòrèk. E bagay petèt nou ka inyore. Yo blan blan kap fè okipasyon yo pap vini konsa. Trè byen. Wap jwenn majorite moun ki gen kòb yo okouran. Okouran. Trè byen. Klè monchè. Trè byen. E e se sa yap chèche tou. Koute, wi yo yo chèchel paske nan moman sa a. Donk yo òganize yo òganize kawo a. Yo òganize kawo a. Le konplo. Ok le konplo jisteman pou yo ka pou yo kapab mennen nou la. Pè Matata tout wap fè yon trè bèl refleksyon la e m pral. Koute. Premye bagay kòb la fèt. Si w vle pran gran ri, kot tout moun ki t ap fè lajan yo? Kote moun sa yo? Gwo lajan. Yo di a yo gen biznis Sendomeng, yo gen nan lòt peyi. Tout kote. E lè w fè yon kalkil syantifik, enben ou wè l nòmal. Ou wè l nòmal. Nèg a fin gen kòb, li wè kòb li an danje, sesi sela, fò li gen yon kote pou sekirize l. Ou konprann sa m vle di? Sa ou pral kondane l, ou pral bay sa se afè pa w. Men yon nèg ki fin gen kòb deja, Louko. devwa l depi l wè menas yon kote se pou l sekirize l mètnan kisa k ap bè l plis sekirite piske peyi a an ebilisyon enben li pa wè lòt bagay kiyès ou wè enben se okipasyon okipasyon e kounye a la otomatikman okipasyon an fèt premye moun k ap sekirize se yo menm Donk sa vle di ke se yon pwoblèm denterè. Se pou nou konprann ke gen yon nivo nou rive nan peyi an, moun ki gen lajan an, se li menm ki gen destinasyon peyi an nan men l. Paske se li menm ki gen tout kontak nan tout peyi sezi sela. Ou menm, si w pa vle fè sa fèt, fò w fè yon sèl batay. Semèn pase ou di popilasyon an fon sèl batay. Fon sèl batay. Yon sèl sakrifis. Yon sèl sakrifis. Adan bann nèg la konprann. Amen. Yo pa bezwen kontan. Yon sèl sakrifis la. Ekoute. Eske moun nan konprann tou kòman pou l fè sakrifis la. Kòrèk. Sa trè enpòtan. Di l se youn. Kòrèk. Se kankou moun nan di w. Pou l dekòtike l la se lòt. Vwala. Paske. Pè Matan ap pale dò la maten. Mwen pran dènye mesaj dam nan te bay la. Dam ki konn bay mesaj la Beatrice Enben gon bagay li di Sa pa enterese m pou m konnen si se vre Dayè m pa pe chèche konnen si se vre ou pa Pase li menm se sa l fè Mwen menm m fè afè pa m mwen menm Li di Desalin di Nou pa ka konprann Pou nou fon batay revolisyon epi pa genyen ti gwoupman, pa gen ti rasanbleman. Hein? Donk sa vle di ke se asosyasyon l ap pale. Trè byen. Se, se, lè w antre nan mo a, ou wè asosyasyon, yon bagay sesi sela. Kòmsi an ou parèt la ou di m prèt pran lari a. M pral pran, ou te òganize w? Ou pa òganize w. Ou pral, ou pral di m kont louko? Bon w kont louko se sa, ou pa òganize w? Esklav yo te òganize. Vwala! Donk sa vle di ke. Yo te gen lidè. Sa vle di ke Mwen panse nan moman sa nap pale Louko anfèt si si si si si entèvansyon pa fèt deja la se se se blan k poko vle dayè se li menm ki gen peyi a nan men l tout kondisyon reyini wi men se li k gen peyi a nan men l depi w gen nasyon zini se ou menm enben jodi ankò menm nasyon zini sa pa vle ofisyè bon m paka di ofisyèlman piske Nasyon zini nan peyi a deja son bagay ofisyèl. Donk sa vle di si yo poko pran.